Bonjou a ou menm kap gade video sa. Si ou fèk vini, map di ou, ou sou chanèl Les secrets de la technologie prezante par votre ami Marius Fenix Gauthier. Jodi a nan video sa, nou pral montre ou kòman ke ou kapab swiv kou sou Udemy gratis. Udemy se kisa? Nou prale. Yon kategori pou enfòmatik, yon kategori pou dizay, etsetera, etsetera. Donk gen yon pakèt bagay ke ou ka aprann sou Udemy. Men le pwoblèm ke anpil moun genyen sou Udemy, se ke kou yo pa gratis. Pa egzanp si nou gade la, nou jwenn fòmasyon konplèt devlopè wèb, kou sa koute anviwon 11 dola. Donk o depa li ta prèske 200 dola, men yo ba ou 11 dola. Donk sa konn rive, gen anpil moun ki, sitou nou menm ki an Ayiti, pa gen posiblite pou aprann kou. Asire w byen nan jan de sit sa yo, sit ki enpòtan sa yo, sit daprantisaj sa yo ke w mete bon enfòmasyon. Alò, la nan egzanp ke nou pral pran an, nou pa pral mete tout enfòmasyon ke n genyen. Pou ki rezon? Se paske mwen deja gen yon kont deja ki atribye avèk non m, epi yo pral di ke non an egziste deja. Donk, mwen menm m pral fè, m ap itilize yon fo kont, donk se pa, se pa ilegal. Donk, nou prale, pou nou kòmanse, nou prale, n ap di, nou rele Jude. Jeu de quoi? Se jeu de pierre. Donk m espere ke pa gen yon jeu de pierre kap gade video sa. Donk aprè sa nap klike sou email lan. Email lan, asire ke nou bay bon email lan. Pou ki rezon mwen di asire nou bay bon email lan? Se ke premèman, lè pral gen yon bagay ki pral pase, pa egzanp si nap bezwen, si nou bliye modpas nou, sou kisa pral voye? Se email nou. E sitou, lè nou bay bon email nou, se mwen vle di email ke nap itilize. Donk m espere ke si nou pa deja gen email deja, ke nou menm nou kreye yon email paske email la trè enpòtan. Pou n kòmanse n ap di Jude P 509 a commercial gmail ops pwen kòm epi nan modpas la asire ke nou mete yon bon modpas se ke A chak fwa ke nap fè yon nouvèl koneksyon, si tout fwa ke nap pral konekte sou yon lòt aparèy, nap bezwen pou nou mete modpas nou. Pa egzanp mwen menm m ka mete l. Alò map tou di nou, donk nou pa bezwen fè efò, bon si nou vle nou ka toujou nou ka wè ke map mete l vizib, donk map tou di nou byen, modpas ke map fè a, se pa modpas kont mwen, se pa yon modpas kont yon moun, donk nou pa bezwen menm eseye fè tantativ pou nou antre sou li paske se pa modpas mwen, donk se yon kont kem fè par azar. Une fwa ke nou klike sou s'inscrire, nou pral wè nap yap redirije nou yon paj, yo baw posibilite, yo baw òf spesyal de yon seri de kou pou w swiv, donk kou sa yo se pa yo ki pral enterese nou paske nou menm nou pa nou pa gen entansyon pou nou peye yon goud. Donk kisa nou pral fè la, donk yo baw yon ti mesaj de byenvni, nous sommes ravis de vous retrouver Jude etsetera etsetera donk kòmanse votre apprentissage dès aujourd'hui, il ya plus de. 3500 kou, epi, etsetera, etsetera. Donk, kounye a, kisa nou pral fè? Nou menm, nou pral ale nan yon nouvèl onglè, n ap klike Disk Udemy. Se D-I-S-C, epi, diskudemy.com. Nou klike sou li. Ok, astis ke m ap fè a. A chak fwa ke nou jwenn yon kou ke nou renmen, tou pran l. Pou ki rezon si w pa pran l, se ke w ka retounen pli ta, ou pa jwenn li. Donk, kisa n ap fè? Nou prale, lè w rive la, ou ka vin klike la ou chwazi kategori, oubyen w klike la. Donk nan kategori a nou ka wè, nan Udemy gen posibilite. Genyen pou devlòpman, genyen pou graphic design, genyen pou network, genyen pou other etc etc. Donk ou ap wè tout posibilite, tout sa ki genyen. Donk m ap lese nou menm pou nou ka chwazi l. Nou prale pou yon kou ki an fransè. Par exemple, si ou pale Arab, ou ka chwazi la, ou gen 177 kou pou chwazi. Donk, euh, m ap tou di nou tou, gen yon kou ki kreye pa Ayisyen, dèz Ayisyen, se Push Haiti. Donk, si nou menm nou ka, nou vle, nou ka toujou, nou ka toujou vizite l. E m ap tou di nou dayè, nou pa menm bezwen pase pa metòd sa, paske kou ke Ayisyen yo fè a, li, li totalman gratwi. Donk, kounye a, ki sa n ap fè? N ap vin la, nan French. Epi, n ap desann, w ap jwenn yon pakèt kou ke w ap jwenn la ke ou ka pran. Donk, mwen menm kisa m vle? Pa egzanp, si m bezwen kreye yon sitwèb e-commerce avèk wordpress, donk, non, gen anpil moun ki m panse ki t ap renmen, l'art de Facebook et des publicités. Donk, kou sa a. Li ou ka prann. Donk nou klike la. Nou vin jwenn kou lan sa yap prezante n kou lan kòman kou an ye son kou ki an fransè yap baw plis eksplikasyon sou kou lan etsetera etsetera donk nou menm nap pran tan pou n li yo donk kisa nap fè nap klike sou take course. Wap vin la nan tit kou w lan epi kote wap make Course Coupon epi wap klike sou ekriti ble a. Map raple w ankò, teknik sa a valab e si w gen telefòn e si w gen laptop ou ka toujou swiv li. Peu importe si w te anrejistre avèk yon telefòn. oubyen ou te anrejistre avèk yon laptop, yn fwa ke w gen kò lan, ou ka swiv li kèlkeswa lè a, sou kèlkeswa aparèy la. Donk wap wè la, yo ba w plis detay sou kò lan, ou ka wè tout enfòmasyon sou kò lan, pa egzanpl, yo ba w posibilite, epi map tou di nou byen, mwen te di l nan yon video deja, e map redi l, Atansyon, Toujou bat pou ou gade prereki. Prereki a, se kisa w ap bezwen pou swiv kou a. Pa egzanp la a nan prereki a, yo di fòk ou genyen yon òdinatè ou avoir une connexion d'Internet. Donk òdinatè lan ok, fòk ou genyen l. Men m panse ke yon telefòn tou, donk telefòn nan ka ede w tou. E m ap tou di nou byen, toujou prete atansyon avèk sa. Donk kisa nou pral fè? Lè n fin fin li sa ki enterese nou, n ap vin la n ap klike sou. S'inscrire dès maintenant. Donk si se sou telefòn ou, ou ap wè li anba nèt. Donk w'ap klike sou S'inscrire dès maintenant. Une fwa ke ou fin klike la, w'ap wè yo di Excellent choix Jude. Donk deja kou an deja a ou menm. Toujou sonje sa mwen di nou, depi ke ou eseye, ou wè kou an disponib, tou pran l. Poukisa? Se paske sa ka rive ou tounen yon pwochèn fwa, Pou a pa la ankò. Donk ou menm ki gade videyo a, ou menm ki ta renmen genyen plis kou toujou, ou ka toujou fè menm demach yo, ou ale ou klike sou Discudemy, epi ou chèche kou ke ou bezwen an, y ap redirije ou vè vè Udemy, w ap jwenn kou ou yo gratis. Donk mèsi a ou menm ki t ap gade videyo a, si ou renmen sa, m ap tou di ou pa ezite abone avèk channel la, paske ap gen lòt videyo plis toujou.